Li mouri nan prizon sivil Kwadèboukè dan la sware di dimanch 20 jen 2021. Se sa komisè gouvènman an, mèt Elder Guillaume li menm fè konnen. Defen an te gen akizasyon sou do li nan lanmò 2 jèn dansè Nancy Dorlean e Sébastien Petit. Si wi se li menm ki te koupab, ebyen Les familles des deux victimes ebyen kapab rale yon ouf de soulajman. Men se pa fini paske lè gen 2 moun ki mouri nan sikonstans sila a ebyen ou pap janm bliye yo menm lè ta genyen tout asasen yo yo menm ki ta pèdi lavi yo. Daprè chèf pakè a, Robert Harry Brotoux, pitit ansyen kandida laprezidans, se te yon moun ki dyabetik e sa antrene anpil konplikasyon. Nan kad entèvyou sa li bay avèk konfrè nou yo nan Vantbèf Enfo, chèf pouswit legal la fè konnen y ap fè otopsi kadav la yon mannyè pou kapab detèmine vrè koz desè detni an. Pour tout savoir sur ce citoyen, Robert Harry Brautour ki li menm mouri nan prizon sivil Kwadèboukè a. Nancy e Sébastien se 2 dansè. Yo te ale patisipe nan yon repetisyon lakay Misty Jean o pwen ke bagay sa te fè anpil pale anpil. Dieu soit loué, le nom de Misty Jean li menm li te blanchi nan kad dosye sila. Men te gentan genyen anpil akizasyon. 2 jèn sa yo disparèt. Se te o mwa de jiyè 2020. E kelke jou apre, ankèt. E pi nou ta pral jwenn arestasyon Harry Robert Bretou avèk 2 lòt konplis. Paske genyen de prèv akablant ki ta di ke Harry Robert Bretou, ebyen li genyen san nan men li nan zak sila. Sa nou renmen avèk RL prod la mwen menm sa mwen renmen avèk nou tou se paske nou pèmèt ke ekip RL prod la li trè pwofesyonèl nan sa lap fè se pa ekip la ki fò men se nou menm ki pouse ekip la vin fò nou ede ekip sa travay se kòmsi fanatik yo pèmèt ke nou menm nou vini pi pwofesyonèl davantaj paske chak jou nap panse kòman poun fè yon seri de emisyon pou fanatik yo. Et puis ya le chauffeur qui s'appelle Laurent. Dosye Nancy et Sébastien. Garry Desrosiers, porte parole à l'époque, li menm li pran la pawòl pou fè konnen dcpj te mete ankèt sou pye. Lankèt li repoze sou dram nan. Le pourquoi de cet acte, ankèt syantifik, pou Garry Desrosiers, se te pa an dosye vid. Les faits sont accablants. Ankèt la li chita sou relve telefonik, puis le message d'un ami paske Harry Robert Brotou te sanble di ke li pral manyen manm ti jèn ki rele Sébastien an. Quelqu'un a envoyé un petit message à Harry lui disant, je te connais, je sais que vous êtes un brute, ne faites pas de mal. un ensemble d'éléments qui constituent des preuves accablantes. Et le 8 juillet 2020 et le 14 et 15 juillet, la police DCBJ procède à l'arrestation de Hermédine Sineus, qui continue à les Julie, un jeune probablement entre 21 e 23 zan. Egalman Luckner Laurent, li menm ki se chofè Britou, pou enplikasyon prezime nan omisid sou 2 jèn sa yo. Lè n ap fè de konsiderasyon o nivo sèvis omisid anketè yo, n ap reyalize ke misye pa janm vle kolabore pou ke li di egzakteman si se li menm. ki ta fè krim nan. Men swit a evidans ki vin devan n yo, ki klè misye te gen yon konpòteman ki biza. Lè ke dcpj te jwenn machin nan, machin sa anndan l te genyen de tach ki parèt san. Lè yo t al lakay li nan Montay Nwa, yo jwenn yon pochèt ki gen tach de san ladan l e yo jwenn tou yon kle wou ki genyen tach de san ladan l. Alò, lè yo vini avèk kle wou a pou yo montre misye, pou l esplike kle wou sa a pou ki sa tach de san sa ladan l lan, otomatikman, misye kanpe, misye di ke li p ap reponn kesyon ankò. Pandan ke Sebastien te gen randevou avèk misye lakay li, E genyen tou kouzin Sebastien an ki te okouran paske Sebastien ta pral chache yon kòb nan men misye. Paske li te bay Sebastien òganize yon gwo pwogram pou li nan otèl ke l genyen ki rele Prestige. E pou pwogram nan pa ta rive fèt. Men Sebastien di misye gen kòb ke l depanse, fò l ta jwenn kòb la, 200 dola. E misye te refize bay Sébastien kòb la. E lè misye di Sébastien li mèt vin pran kòb la, men kouzin nan di misye a savwa e Britou, kouzin nan se konkibin misye, li di l, mwen konnen w Britou, pa fè Sébastien mal. pito bay vag. E mesaj sa a te klè nan WhatsApp ke konkibin nan te voye bay Breteau. Sébastien efektivman monte, kouzin nan di Sébastien, Kite telefòn nan ouvri jiskaske ou rive. Efektivman, jiskaske l rive, 2 kò yo kalsine. Apre yo fin arete 3 moun sa yo, nan dat 22 jiyè, yo prezante yo nan direksyon santral polis jidisyè. Lè jounalis yo te vrèman enterese pou kapab konnen ki sa ki pase a. Tenasite jounalis yo pèmèt ke Harry Robert Bretout pwononse sèlman kèlke mo. Jounalis yo ensiste li pat reponn. E gen yon journaliste ki li menm estime ke Ary Robert Bretou pa vle reponn ak kesyon yo, li vin mete li nan po Ary Robert Bretou an dizan, men ekoute jan map gade w la la a, ou inosan aparaman. Bon li reponn e se nan sans sa nap envite w Tande kòman sa te ye. Mwen pale avèl. Sak pase? Sa w genyen? Poukisa w konsa? Ou son viktim? E daprè ou? Non se pou sa m poze w kesyon. Byen sûr. Ou santi w viktim don konplo kèlkonk? Ou pa responsab anyen nan sa yo di yo? Konplo? Son konplo. Ou pa t konn Babas avèk Sisi? E pou les deux autres personnes, eske moun sa yo a l'epoque yo te klame inosans yo? Laurent, le chauffeur, li menm di li inosan li pa konn anyen nan sa ki pase a. Ann tande l. Epi se pandan map travay yon jedi ki 9 rete m rete m wè m te gentan nan lari m tal regle yon bagay epi biwo a rele m yo di m Laurent kote w ye m di a m nan lari map regle yon bagay kounya li di konsa a fò w ta antre mesye Botho bezwen w m di konsa se yon bagay map regle pou biwo a kounya yo di m konsa ebyen fòk ou ta vini paske e dcpj ki la m di an si e dcpj ki la ban m vini men Pwiske mwen menm konnen m pa nan anyen, bay sa k pase a jiska prezan m pa konnen l, m pa konn anyen. Minòt nan men m la m pa konn pou ki rezon m pa fè anyen. Anyen, anyen, anyen. Bondye tande m. M jire devan Bondye. Mwen la m pa konn poukisa m la. Se gade m gade, mesye yo mete minòt nan men m, epi yo di m mwen pral avè yo pou m al reponn kèlke kesyon. Kounye a mwen di se konsènan, yo di m wi, le jou m kwè kòman? Babas avèk Sisi te mouri. Yo fè m konnen m te kondwi machin ki te transpòte yo. Podyab mwen menm! Pa bliye ke nou prèske a 1 an de sa, paske sa se pase o mwa de jiyè 2020. E pou la demwazèl, li menm, ki te on ti jan enkyèt. E jiske la, li di ke li menm, li pa konnen anyen nan sa ki pase a, sètadi nan touye Nancy ak Sébastien. Ann tande l. Nòmalman m se patenè entim li e ke li te di ke l te avè m nan jou a men presizeman nou pa gen kòmsi jou planifye ki jou nou ka wè. Donk yo t al lakay mwen, m pa t lakay mwen epi yo rele m mete m okouran ke dcpj te vini avèk patenè mwen lakay mwen. Eske Ary Robert Brotou se moun ki te touye Nancy ak Sébastien? Jiske la, nou pa kapab sètifye. Eske la demwazèl a ki Ary Robert Brotou te gen yon relasyon santimantal te konplis nan sa k pase a? On peut pas dire oui. Eske chofè a ki se Laurent li menm li te okouran de sa? Jiske la, Se la jistis ki pou konnen ki sa ki ap fèt. Eske 2 moun sa yo menm yo toujou nan prizon? Eske yo detèmine kilpabilite yo ou non dan sèt afè? Men tou sa nou konnen se ke Harry Robert Brotou li menm li mouri nan dat dimanch 20 jen 2021 an.